Kapab travay fizik. Travay sou yon seri de pwojè ke w te swete reyalize. Konsènan de swen fizik ou travay sa anpil. Ale nan gym. Met gwo nèg sou. Wè fanm, fanm renmen sa anpil. Wè aparans fizik la, li fè anpil enpak sitou lakay fanm. Kite m di w, e pa sèlman pawòl lan bouch ou ki kapab konkeri kè yon fanm. Donk wè aparans fizik la, fanm renmen sa anpil. Mwen renmen nèg ki pwòp. Toujou met bon ti parfum sou ou, ti deodorant. Ti rad pwòp. Dayè fanm renmen nèg ki pwòp, nèg ki santi bon. Kite m di w, pawòl jwe wòl pa l sitou nan fè fi a damou. Men, lè w fè kont yon fi, premye sa fi a wè, se aparans fizik ou. Fi a gade w de la tèt ou pye. Donk si aparans fizik la pa swanyeuz, fi a p ap kanpe pale avèk ou. Gade non, depi wè ou fè tout sa ke m di w yo la, travay fi sa, ou gen tan ganye l, paske ou gen tan fè yon enpak psikolojik sou li parapò avèk aparans ou. Depi w rele l l ap kanpe pale avèk ou. Kounye a se met pawòl nan bouch ou pou konvenk fanm sa, pou fin konvenk li dison. Kounye a n ap pati pou dezyèm twik la. Dezyèm twik la, se di fanm sa sa w santi. M di w zanmi m, fanm pa renmen nèg ki lach e jis di fi a sa w santi. Fanm, jeneralman, fanm renmen nèg ki dirèk, nèg ki pap kache sa l santi pou li. Donk imedyatman ke w fè sa, fi sa a, zanmi m, l ap gade w yon lòt jan. Li pap gade w menm jan avèk tout lòt jòkma yo. Yon seri de nèg, lè y ap pale avèk yon fanm, yo pa gad fanm lan nan je. Yo ap tann w, lè w pa tande se fèy li la k tonbe nan dlo. Kite m di w, fi sa a pral wè nan ou yon nèg ki eklere, yon nèg ki konn sa l vle, dizon. Men lè w kanpe dèyè yon fanm lan, w anvi di l yon pawòl, men nan mank de konfyans ke w genyen nan tèt ou, donk ou kanpe la, w ap tranble, w ap di. Ou kwè si n di l sa l pap fache, li pap vire do l la ale. Donk, imediatman ke w fè sa, fi a preta sispèk sa, l ap pran w pou yon jòkma. Paske l ap santi mal alèz yo nan zye w, l ap santi mal alèz yo sitou nan jès ke w ap fè. Fi pa renmen nèg ki lach, fi renmen nèg ki dirèk. Donk trè souvan, lè w ap koze avèk yon fanm, sa ou toujou pè di fanm lan, se siman sa ke l vle tande. Men nan mank de konfyans ke w gen nan tèt ou, ou fè lach, ou pa di l. Lè sa fanm lan ap pran w pou yon jòkma. L ap pran w pou yon kouyon monchè. Ann antre nan twazyèm la rapid. Twazyèm la se. Pran distans ou a fanm sa. Zanmim pou rann yon fanm damou san ke l pa konnen, defwa fok ou pran distans ou avek fanm sa pandan yon semèn. Pou fanm sa rann li kont ke l pèdi yon bagay ki absan nan vi l. La ou mete tèt ou nan yon sitiyasyon kote ke ou vin ap jwe yon jwèt avek li, yon gèm may. Si son fanm ke w te konn pale avek li souvan. Eseye rekreye tèt ou yon lòt fason. Se pa al twonpe l avek lòt fi. Donk se pa sa ditou ki objektif la. Montre si bal absans ou pandan yon semèn pandan ke wap fè yon lòt bagay kidonk m garanti w ti fanm nan ap tèlman damou w anfen li pap janm sispann panse avè w donk si w te twouve ti video sa te entèresan pa ezite kite yon like epi kòmante anba video a e pale n de pwochen pwojè ke w ta renmen n fè pou w nan yon ti video avan n ale map di w pa bliye abòne chanèl la pa bliye abòne chanèl la pliz.